Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Alò si nou wè vwa an ti jan flat nap ekskize nou paske nou ap eseye yon lòt pwogram. E pou kapab ajiste vwa a men nap aranje nou pou ke nou rezoud pwoblèm sila a. Nou prale nan yon zòn nan kapital la. Piske m te pwomèt nou yon seri de repòtaj sou Belè. Ebyen nan seri repòtaj sila a mwen genyen 2 dènye repòtaj. Nou te gen chans wè 2 premye repòtaj e pou lè 2 dènye se toujou kameraman, repòtè nou ki yo menm. Al eksplore zòn sila pou vous dire que pa gen anyen ki rete ankò paske lavi laba se lanfè anfas e genyen anpil kafou lè ou travèse nan kafou sa yo se prèske yon risk paske gen kafou depi ou fin travèse yo tire dèyè w se vrèman difisil lavi o kotidyen laba écoutez regardez ces images et puis on va revenir pou w boukle. Gad sa se rim ak ajou. Madam mesye la nou nan rim ak ajou ann gade sa byen pou nou wè la se yon baraj se yon baraj e fòk nou di nan moman la mwen nan yon var se marèl map jwe la poum pran imaj sa yo la paske kotem ye la nenpòt erè nou fè la kidonk nèg ki anba yo. Daprè enfòmasyon ke m jwenn, se nèg se nèg baz krache dife yo, nèg G9 yo. Kidonk la a, mwen menm etanke jounalis, m ap jwe marèl pou m pran imaj sa yo. Paske m pa ka pote tèt mwen. Ann gade byen la a, nou wè la a, kidonk. La a, y a bare yo bare, li ap tire bal anwo jis pou moun sa yo ka pwoteje. Moun anwo bèlè yo ka pwoteje. Ok. Ann gade byen. La a se nou nan do lekòl Mè Belè la. Pèpetyèl Sekou. Ann gade byen la. La a. Ok. Madam mesye ann gade. La a mwen menm kòm jounalis se se marèn se strateji map fè la pou m pran imaj sa yo. Ann gade byen. La a imaj sa yo nap pran la se an kouy. E la pou la polis ouvè. Se pa nan san figi w la polis kanpe. Se la pou l ouvè. Rido twò bri pou l ouvè. On fason pou machin ka evakye. Timoun ka al lekòl. Se la pou l ouvè. Se la reyalite. E la reyalite zòn. Reyalite Bèlè a se la. Ou wè sa m di w? Se la pou ou ouvè. La pou la polis ouvè. Ok. Pou Bèlè ka tounen reviv jan l te ye. Ok. Bon pou peyi a tou. Madam, mesye, ann gade byen imaj yo la. Ann gade byen imaj yo. La madam mesye ann gade bagay yo. Wap ap nan bagy la. Nap gade bagay yo la. Men reyalite a nan yon ti twou la map gade anba. Men bagay yo. Kote sak la ye anpil sak yo mete wè. Wè bagay la wè wala. Madam mesye ann gade bagay yo la. La m nan yon ti m nan yon var la. Mwen nan yon var la m kache de yon bann sak. Ok madam mesye. Ann gade la a. Seri Doktè Bri e Eva Cajou. Wè. La si w bay pi ba, w ap wè madan Kolo anba a. Ou wè sa m di w la? La. Ok, ok. Sel avèk yon bouti. Li sa gade la, ou toujou ap ti moun. Anwo, lè y ap monte, ou monte an bourik e an fòs. Se konsa yo di. Ok, madam e msye, mwen nan yon var. Ki ekstrèmeman frajil kote m ye la a. Men nou konnen. Etan ke jounalis, nou pa gen anyen pou nou pè nou menm. Metye a, nou konnen metye a son metye risk li ye, nou riske lavi nou, kan menm fòk nou pot bagay la ale jan li ye a la. Ki donk, n ap travèse, an nou gade la, tout sa yo la, tout sa yo se baraj nèg yo fè pou pwoteje yo, an nou gade anlè a la, sa se twou bal. E nou kapab tande la nèg yo ap di m ann janbe ann janbe pou si nèg yo ap tire. Ki anndan Belè a. Kidonk, an nou gade byen pou nou wè, Centre d'Art sa a. Wè w tande l ap wè w bzwen pa moun k ap di w e di wè men kòman yon pèp ap viv men kòman yon sosyete ap viv wè e sa m ap montre w wè reyalite a wè apèn nou pase nou menm ou wè li retire e la pou m montre w reyalite a e di ou wè ou wè ou wè Leon Charles li menm gade gade kote l al fè yon teyat ou pa ka rete la san fil w ap pase pa 18 rete pa san fil w ap pase pa 18 w ap pase pa 18. Tretman senfilòp pase pa 18 non, se la, se ri doktè Obry, e la pou vini, lan ri doktè Obry pou vini. Madam Michou sa se reyalite a. Reyalite a, wè ou tande, wè apèn ou pase, wè yon fi pase yo tire dèyè fi a. La, nou anndan belè a. La wè si nou tap bay manti, pou lemond kapab wè, pou lemond kapab tande, men reyalite, men reyalite pòtoprens. Men reyalite bèlè a, e si yon pèp ka viv konsa. Madam Michou. Ou wè, ou wè Jovenel mouri, li kite nèg li yo. Jovenel wè, li di G9, lap pale de G9. Se dorcenat lisansye gang yo se dorcenat met gang sa yo sou pye an di jenèf wè babekyou ap fè lapli le botan e babekyou ap di w anplis tou li menm li pa nan vòlè ki moun ou wè pa nan vòlè dat wap vòlè depi lè babekyou polisye babekyou ap vòlè depi lè babekyou polisye babekyou ap vòlè li toujou gen nèg kap travay pou li vòlè pou li depi lè l polisye jiska jounen jodi a wè l toujou vòlè E m tande l t ap pale nan radyo wi li pa konn fè kidnapin men chak kidnapin li fè se pa ti sonson li bay sere l pou li e nan riposte ti sonson li tou bay sere kidnapin pou li nan riposte kòb la separe li menm ti jinyò ti sonson yo separe kòb la men e alò ki sa w pa vòlè ki yo pa vòlè kòman pou w vòlè ankò ou ka ou fè dechoukay kòman pou w vòlè ankò ba la e pou l te se tout moun ki pa vle wè Jovenel Moïse defè Jovenel Moïse se tout moun sa yo misye al lakay yo dwat pou l dechouke yo e l pa janm ka dechouke lòt moun An ale, an ale. Kounye a nou pral. Kidonk, madam, mesye. Kounye a nou pral, nou pral pase nan, nan ri, nan ri, nan ri dè Fofò. Nou pral pran ri dè Fofò. Madam, mesye, nan moman n ap pale a la, nou toujou nan Bèlè. Nou nan ri. Ri, sa e ri dè Seza. Nan ri dè Seza. Kidonk, nou t ap viv reyalite a kòman bagay la ye. Wè apèn ou pase. Nou menm etanke journaliste, nou an chat pent. Mwen apenn fin pase epi pandan m fin pase paske pandan m tap pase nèg yo te di m pou m pase rapid pou m pa rete epi mwen nèke fin pase epi gen yon dam ki vin pase dèyè nou pap nèg yo tire dèyè dam nan kidonk bagay yo pa osi dous nan moman la anndan belè n ap kontinye. Après avoir regardé ces images men kisa w di tèt ou? Ah ben, m toujou renmen poze nou kesyon sa paske gen anpil moun ki di ke ben écoutez fòk nou sispann projete jan de imaj sa yo d'Haïti. Pa gen anyen ki rete ankò.